Nou ap kòmanse deja avèk anpil nòt trist paske chak jou se toujou move nouvèl nan peyi Dayiti. Ebyen fò n di ke genyen yon sitwayen ki rele Dyepanou. Dyepanou se timoun Pòtay Leyogàn. Li rete spesyalman nan Koridò Bay, donk se la li te leve. Men misye te rete nan vilaj tou. Malgre te genyen pwoblèm antre. Nèg pòtay avèk nèg vilaj. Dye pa nou te toujou gen chans antre soti nan tou de kote sa yo. Paske tou l mond le konè. Tout moun konnen se yon tip k ap bat dlo pou fè bè. Dye pa nou pral pèdi lavi li je kwa k se jedi. Jedi dènye paske. Djepanou se youn nan moun ki ap mennen ti aktivite l. Kès ki l fè? Misye genyen yon ti panye nan men li, yon ti kòbèy, kote ke l ap vann sirèt, chiklèt, ti sigarèt, se la a li defann kotidyen li. Men, misye pral mouri, ou pral poze tèt ou kesyon pou di waw, gade kòman yon sitwayen mouri. Ebyen fò n di ke nan kidnaping ki fèt sou pdg Karayib lan, se te jedi. Men apre liberasyon an, te gen anpil kontantman kote ke genyen anpil bal ki tap tire. Eske nou konnen nan bal sa yo ki tap tire yo, ebyen gen yon bal kal chache wout kote Djepanou ap pase, pa twò lwen de Rue Kapwa, ebyen sitwayen sa li menm li pèdi lavi l. Se triste paske. Dye pa nou li menm li fèt nan yon fanmi pòv, ekstrèm povrete. Manman Dye pa nou se moun ki toujou ap lave chodyè sou pòtay la pou machann manje e pou kapab jwenn yon ti kichòy pou manje. Dye pa nou m ta kapab di gen yon lòt frè li se sanse yon egare misye konn ap vann dlo. Nan yon manifestasyon lapolis te rele misye pou te kapab vin leve kèk barikad e polisye sa yo ki te rele misye an Yo pa t pran tan pou te rache 3 dan nan bouch li ak zam. Fanmi an pa gen chans. Nan fanmi Djepanou, li se grenn moun m ta kapab di ki gen yon ti lespri. Apa sa, pifò moun yo se egare. Ebyen, men kòman Djepanou tonbe. Men, m pral fè w gade yon ti videyo, sa dure anviwon 21 segond, kote ke nan moman ti aktivite kè kontan, se te sou Channmas byen sur, men kòman dye pa nou t ap enjoy li. L ap chante, l ap danse, ti kòbèy sirèt li nan tèt li. Ma ekskize mwen pou sitwayen sa li menm tou ki parèt nan videyo a, paske se li ki t ap filme. Men se pou m moutre nou ke, men nan kisa Djepanou li menm li mennen ti aktivite l. Brèf, sou videyo sa, ke nou pap gen chans wè je pa nou tonbe a menm mayo sa ki te sou li an e ti kòbèy surèt lan tonbe yon lòt kote ebyen se konsa lavi je pa nou fini yon sitwayen ki li menm pran yon ti kòbèy pou l vann ti surèt ti chiklèt ti kòmilfo li pou kapab debat ak lavi men kòman l pèdi lavi l m pap di ke moun Bal la sòti nan zam ni an fotif. Men map di ke tou senpleman ke Djepanou pa gen chans paske se konsa li pèdi lavi l. Donk fanmi an nap eseye antre an kontak ak fanmi an pou ta kapab fè yon ti entèvyou avèk yo epi pou wè kisa nou ta kapab fè an retou pou fanmi sila paske se grav. Lòt enfòmasyon nou pote pou ou nan kad emisyon sila, nou sonje ke le 28 fevriye dènye, l'administrateur de. Karayib, Radyo Televizyon Karayib ansanm avèk madanm ni te kidnape par des individus armes ki tap sikile abò yon veyikil nwa nan Rue Elvag. Daprè yon sous nou kapab fè konfyans vandredi 4 mars dan la sware, administratè lan ki rele Marc Theagène li jwenn liberasyon ni ansanm avèk madanm ni. Kantite lajan yo bay ravisè yo, ankenn detay. Fòk nou raple ke menm vandredi sila a, Etudyant an syans enfimyè Fabiola Payen ki te kidnape nan antre lekòl li nan dat 15 fevriye pase a li menm tou jwenn libète li e li rejwenn fanmi li aprè 18 jou danlèvman. Clergé Vilaire, yon chofè nan Primature ebyen yo te anlve nan dat 3 mas pase a nan Bwa Patat, yon katye nan Pòtoprens. Ebyen kidnaping sa a te fèt tou pre yon sipèmache kote viktim nan li menm t ap lave machin li. Endividi ame anlve jedi 3 mas 2022 an Clergé Villers yon chofè Primature nan Bwa Patat. Ebyen ravisè yo ale avèk machin Clergé Villers la, machin mwen kwè ki pou Primature. Ebyen pwoblèm toujou O nivo de Mariani. Paske bagay la rèd la a e fò n di ke bwa mare. Bagay kanibal nèt k ap regle anba a. Maten an la a, se samdi ki è donk le 5 mars 2022, ebyen se bagay kanibal k ap regle anba a. Genyen moun ki mouri men fòk nou di ke yo vini avèk yon chifr ofisyèl pou fè kwa ke e ta gen 5 moun ki yo menm pèdi lavi yo nan. batay sila. Omwen 5 moun pèdi lavi yo, pami yo yon polisye. Plizyè lòt blese pa bal e pa ame blanch nan Maryani. Dram sa fèt vandredi 4 mas 2022 an lòske 2 bandi ki yo menm ta kapab sòti nan Gran Ravin ak Vilaj de Dye te vle pran kontwòl zòn sila. Repouse par lapolis, yo fè anpil viktim sou chimen yo daprè sa anpil moun rakonte. Mackenson Bontan se non polisye sa yo koupe tèt li ra kòlèt paske li te twouve li nan yon move andwa nan moman an. Anpil lòt manm nan popilasyon sivil la yo menm tou viktim pami yo Claudy ak Josué ensi koni. Rivren yo lonje dwèt yo sou bandi ame ki ta manm gang Gran Ravin ak Vilaj de Dye. ki yo menm te vle enstale lòt bandi nan lokalite sila. Brèf, n ap vin avèk kèk ti detay pou ou. Fò n di ke nan blòk Maryani an gen yon zòn ki rele Mondezi, zòn sa a ebyen gen anpil nèg ki pran l an otaj. Pami moun ki pran zòn sa a an otaj depi yon trantèn dane, Il y a Le citoyen répondant au nom de Josué Josué, w ap gen chans wè li sou yon foto avèk yon kalson sou li. Li tonbe, sa vle di misye pèdi lavi l. Donk, nèg sa yo te fè e defè anlè a. Men ekoute, pou le polisye ki li menm pèdi lavi li, fò n di ke polisye sa a ki se Mackenson Bontemps, Ebyen daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou se ke se ta nèg ki genyen lyen avèk nèg karavann yo. Baw nèg yo mete antèn sou li epi yo manje l. Fò n di ke m kwè gen yon piti ki li menm kote misye te fonksyone ankò nan zòn Makou. Ebyen piti sa a misye vle tounen nan zòn Nanbèt. M kwè se yon pwòch Anèl Jozèf. Men m ap chache plis enfòmasyon pou m kapab pote ba nou. E fò n di ke, ebyen se konsa sa pase donk anviwon 5 mò e moun yo kontinye ap konte mò paske y ap mete manchèt sou moun, y ap mete bal e se konsa sitiyasyon an ye o nivo de Maryani mezanmi. Tèt chaje. Antouka, nou wè popilasyon an li menm li vrèman mobilize. e mande pou ke lapolis kapab pote bouyi an granmoun pou mete nèg sa yo deyò. Antretan, fò m di nou ke lapolis li menm, li mete lapat sou 2 endividi, daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, se ke, ebyen, endividi sa yo se ta nèg Gran Ravin, e se nèg sa yo ta pral enstale o nivo de zòn Labatwa a nan Maryani, ebyen, kote ke. Yo ta fè konnen nèg sa yo, yo aparteni a gang gran ravin nan, wap gade byen sou foto wap wè gen youn ti chevel kout, gen lòt la dread li kòmanse long, bon yo mete men sou nèg sa yo. Bon mezanmi fòm di nou ke gen yon sitwayen ki li menm fè yon video e m vle pataje video sa ansanm avèk nou. Se yon piblisist. e li ap bay non li nan videyo a, li pale sou yon dosye e dosye sa m estime ke li trè enpòtan. Se konsènan la vant di siman an Ayiti. Eske nou konnen siman an sak la te nan 400 goud? Si w pa vle di 400 goud ou kapab di 80 dola ayisyen. Pa vre? Disi 2021 a jodi a la, disi 12 mwa, kòb la double e plis paske kounye a sak siman li vann mil goud e plis. Kòman peut on aple sa? Ebyen nan lang fransè ou ta kapab di sa se yon krim finansye. Ann tande e gade a la fwa sitwayen sa a. Bonswa tout moun, mwen se Max Alex Joseph piblisitè. M vin fè yon ti pale ak nou, e pa sou zafè piblisite non, men se sou zafè siman an nan peyi Dayiti. Mezanmi, ann konprann. An novanm, desanm 2020, sak siman an te vann 400 goud. Onz mwa pli ta, septanb pou rantre oktòb 2021 an, sak siman an vann mil goud. Moun k ap enpòte siman nan peyi Dayiti yo, èske n konprann? Kalite enpak krim n ap fè nan zafè siman an genyen sou sosyete a an jeneral. An n konprann, yon nèg oubyen yon fanm ki te gentan aranje l, li fouye fondasyon, li met de grenn blòk atè. Nan lè l pral met men, li tcheke nan materyo de konstriksyon, li jwenn siman vann mil goud. otomatikman moun sa te di li ta pral achte 50 sak siman la a menm 20 sak siman li pa ka achte ki fè li di a ban m fon kanpe men moun sa k nan lwaye li te aranje l se pou li te ka retire tèt li nan lwaye paske lwaye nan peyi dayiti se youn nan bagay k ap rantre swadizan sa n rele klas mwayèn nan nan falèz povrete a pi rèd Nou konn trè byen, nan Tabar, nan Dèlma, yon ti apatman ki genyen de chanb a kouche, yon salon, yon ti sal a manje k fè yon sèl a kuizin nan, yon twalèt, nan 4,500 a 5,000 dola US pou yon lane. Donk, Nan zafè siman sa anpil moun se plenn yap plenn se humm yap di mwen menm m vin di ak otorite yo responsab leta yo nan zafè siman nan peyi a fòk yo di yon mo prese prese wi premye minis Ariel nan zafè siman sa fòw plase yon mo dòd ministè komès dwe rantre nan zafè siman sa pou vin regilarize mache a Twòp dezòd fèt nan zafè siman anndan peyi a. Konnen, ki sa siman reprezante nan zafè konstriksyon kay? Lè enpòtatè yo chwazi toufe pèp la nan kesyon siman an, enpak yo anpil. Alò, m pran kesyon siman an, ki pase a mil goud jodi a, men nan fè, Playoud, bwa de pakat, se toupizi y ap toupizi pèp la. Yo pa bay moun yo posiblite pou fè eap. Lè n ap gade lajan pou anfème yon ti kay ann Ayiti, la an Repiblik Dominikèn, 5 mil dola US m sot ap pale a, Ou ka al anfèmen on veritab kay non katye rezidansyèl kote wap viv an tout sekirite. E si ou di se kay wap fè an Ayiti, lajan kay sa pral koute w avèk materyo k 17 wotè, ou ka fè menm 4 kay Sendomeng. Donk, otorite leta yo, ministè komès, gen nesesite pou entèveni rapid sou zafè siman nan peyi a, sou zafè fè, playoud, bwa de pakat, jan m sot relate l talè a. Gon lòt dosye k ap fini ak ti pèp la yon lòt bò, ki se dosye gaz pwopàn nan. An n konprann, an 2019, galon gaz pwopàn nan, Te nan 105, 110 goud. Jodi a l pase a 250 goud. Nou pa di eyap. Yo jwe sou nou. Yo di a, pèp ayisyen se pèp ki renmen fè wè, yo gen bonbòn, yo gen fou. N ap toupizi yo nan gaz pwopàn nan. Wi, y ap fin avèk nou nan gaz pwopàn nan. Malgre tout sa yo fè pou n viv nan kras, Yo wè n aranje n, n akomode n. Malgre n akomode n, nou antre nan po pa n nan, nan dimansyon l te ye a. Lè l te 110 goud la, se te chè. Men jodi a l pase a 250 goud. Moun pa di eyap! Mezanmi, an kalite piblisitè, djòb mwen se pale pou konvenk, pale pou fè moun konprann. M asire m sètènman, m pap janm jwenn pawòl pou m fè Satan konvèti. A bon antandè, salut!